Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon. Alò nan emisyon sa a, m ta kapab di se yon èd nou pral mande, yon konkou nou pral mande ak tout mesye ki aviyasyon yo. Paske nou gen yon pwòch nou ki li menm m ta kapab di viktim. Li ap pase nan zòn nan, ebyen li te gen paspò li sou li. Ebyen yo pran paspò li, yo pran yon valiz ki te nan men l. Valiz la te gen lajan nan men l tou. Nou pa bezwen di kantite kòb ki te nan valiz la. Ben ekoute se... Yon moun ki ap viv peyi Chili. Li okouran de sitiyasyon an nan peyi Dayiti. Men li te di kanmenm peyi sa a mèt ap redui an sandre, fòk li la, fòk li gade kòman sitiyasyon an ye nan peyi Dayiti. E li te fon parèt. Men ekoute nan moman li t ap viv nan peyi Dayiti. Li te konn fè tout geto yo. Se yon gran jwè, piske nou konnen foutbòl la li pa bay nan peyi Dayiti, ebyen se sa k fè li menm li lage l al nan peyi Chili. M panse ke anpil nan nou pral di ke a poukisa li te pase nan zòn sa a, ben ekoute lè nan anfans ou ou te konn kotwaye yon seri de moun, ou te konn fè yon seri de zòn, ebyen zòn sa yo toujou rete grave nan memwa ou. Se sa k fè nou menm nou deside nan kad emisyon sila a, Ebyen mande mesye yo silvouplè si yo kapab fè kòlèg sa jwenn paspò a avèk yon iPhone ebyen ki nan men yo. Donk pou nou kòmanse ebyen n ap di zanmi an kòman w ye? Anfòm RL prod anfòm anfòm ou konn bagay yo bat nou ayiti n ap kontwole la famiy kòman nou ye m salye nou tout. Son gran arab Son gran gran gran arab Nou toujou tande El Poud ap site non arab sa Men m te fon pase bon Malerezman nou viktim Ki pa vreman frape nou non men paspò a vek telefon nan Frape nou E frem yo Frem yo ki avyasyon M konnen sityasyon peyi an ka koz Nou fè sa k mal, men se pa nan tèt nou li ye vrèman. E m priye nou an gras, m priye nou an gras mesye, fè m jwenn paspò a ak telefòn nan. Anpil moun ap poze tèt yo kesyon pou mande kisa ou te al fè nan zòn sa. Bon, zòn nan ou konnen, e travay lan kòmsi m p ap ba nou manti RL prod, e emisyon sa m son manb ladan l tou. But m tal fè travay RL prod lan paske gen bagay nap tande men nou tap vle imaj tou se sak fè m ta ale nan zòn sa pou m tal filme kèk bagay e pou m te pote ba nou bon malerezman m viktim nou konn sitiyasyon peyi an. Se kilè sa pase? Sa pase yè swa vè zòn 6 zè 45 konsa 45 e 3 nèg sou moto sòti. Bon, m pa vrèman konn non. Anndan avyasyon an sòti. E youn um, ap kondi, youn nan mitan yon manch long, epi gen youn ki gon 9 milimèt nan men l, men. Swadizan. E misye k di non, pa frape, pa frape ti jèn nan. Mande l bagay lan saj. Epi nèg yo mande m li trè saj, m lonje l ale. Paske m konnen, m konnen vrèman moun ki pran l lan, se pa vle l vle pran l vre. Men sitiyasyon peyi an fè l pran. Ou konprann? E kisa ou di tèt ou menm lè w wè reyalite sa anfas? Bon, reyalite a m wè l anfas, m konn tande l. Bon, li pa vrèman etone m non. Li pa vrèman etone m. Paske mwen menm tou m te ka nan sitiyasyon an. Men, gen moun ou konnen ki pa gen tèt. Mwen menm m viktim tou, m se yon viktim. Tout nèg yo se viktim. Men mwen menm m jere sitiyasyon m nan yon lòt fason. Ou konprann? M jere l yon lòt fason. Ou vini nan peyi Dayiti, depi Chili, ou tande kòman sitiyasyon an te ye, e ou vini kanmenm. Èske ou pa panse gen moun k ap di ke ou se Sentoma? Non. M pa panse gen moun k ap di Louann Pou Izrayèl, bro. Paske Ayiti e peyi m. Si yo di y ap pran tout moun yo voye Ayiti. Fòm vini kanmèm. Ayiti e peyim m te vle pase m te vle wè e nou gon travay pou nou fè tou men m pat panse apresa travay la ap kontinye tou Joel brother. Ou vini nan peyi dayiti donk ou wè sitiyasyon an anfas e ou se moun plèn nan nou ta kapab di paske depi piti nou leve ansanm nou gen yon pwen komen e jounen jodi a la ou se youn nan moun ki viktim e m ta kapab di Se pwòp moun ki anba aparèy nou, nou viktim pa bò kote yo, nou sèlman swete ke yo fè jès la. Sèl jès la m bezwen, anyen ankò. Telefòn nan, paspò m, anyen. Pandan w nan peyi Chili, e w ap gade sitiyasyon an atravè rezo sosyo, ou wè nouvèl nan televizyon, kòman w wè Ayiti sa jodi a? Bon, Ayiti jodi a avèk Ayiti te pase a, Ayiti sa pi mal. M pa p ba w manti Rèl Pòdou. Pa gen Ayiti ankò, menm. Pou jan map wè bagay yo. Lè w te pi jèn, ou te konn al jwe boul, m ta kapab di nan tout geto yo. Donk jounen jodi a la a, pa gen foutbòl nan geto ankò e bagay la parèt konplike. Trè trè trè konplike Rèl Poud. Trè konplike. Pa gen foutbòl, bon, byenke gen zòn nou pase, Nou jwenn kèk dirijan, m pa bezwen site non zòn yo, ki toujou di a ti jèn, m kontan w antre nan peyi a men pridan. Paske gen ajanten ki nan lari an ki pa konnen w. Bon m panse m viktim pa yon ajanten kanmenm, de twa ajanten ki pa, bon kijan yo rele moun sa yo ki fenk parèt. Moun ki fenk parèt yo. Moun sa yo se ajanten yo ye. E pwi gon bagay an plis nou ta kapab di nan epòk ou te kite peyi Dayiti donk moun ki te la yo se pa yo menm ki la ankò paske se pa paske jan nap di ou la ou se bandi non paske ou menm ou dekante ou de sitiyasyon ou viv yon sitiyasyon an fas men ou mare ren ou gras ak dinyite ou batay jiskaske ou kite peyi a ou te kapab nan plas yo tou. Men jounen jodi a la a, se yon lòt reyalite n ap viv e bon, m ta kapab di bagay yo vrèman trist men ou pase nan anpil zòn, ou wè kòman zòn yo te ye lè w te kite peyi Dayiti konparativman ak jounen jodi a la a, sa w di tèt ou? Lè m wè Ayiti sa a, bon depi nan èpòt la menn m wè Ayiti epi m di welcome to the hell bat m wè s on lanfè menn, s on lanfè, lanfè rèl prod. Ayiti sa map gade zòn sa geto yo map gade la menm yo epa geto m te konn wè 2013 2014 menm epa yo. Pa rapò ak sa ki rive a, èske w ap di tèt ou ke si w gen chans rekipere paspò w la avèk telefòn nan, ou prale, ou p ap tounen ankò? E si m di sa, m ap dekouraje moun k ap viv nan peyi a menn so. M pa ka di m pwale m pap tounen ankò. Men m gon travay pou m fè. M ap jis rete fè travay mwen, m pwale m ap tounen, m pwale m ap nenpòt jan Ayiti te ka ye. M konnen w gon gwo pwojè nan tèt ou. Men, pandan w met pye sou sòl Ayiti, sa rive. Eske sa ap disyade w pou w pa konkretize pwojè sa? Pwojè, m ta kapab di. Batay pou kapab wè kòman ou kapab retire zam nan men yon seri de ti jèn ki nan geto yo. M panse se yon bèl kesyon menn m renmen kesyon sa so nou fè l ench nou fè l ench nou bay m kwè anviwon 5 ou ann di 10 moun antou 4 fi 6 gason nou bay travay e nou genyen l pou n fè l nan kèk geto. M pa konnen si m ka site non geto sa yo, paske m fè kèk kontak deja. M gen nan Vilaj de Dye pou m mete yon babèchòp. M konnen gen anpil nèg ki konn fè cheve la epi m gen moto. M gen pwojè moto paske m gentan fè kontak sa yo pou m bay kèk ti jèn travay. E m gen, bon zòn sa non, m pa ka site non zòn sa. Bon de tout manyè se tout zòn yo ou vle enstale ou kòm si enplante yon seri de ti biznis yon manyè pou kapab pèmèt jèn yo reponn ak yon seri de bezwen. Menm si ou pap kapab bay tout moun travay men egzanp lan m panse ke leta li menm li kapab fè rès la. Bon enben se la menm kòm si m vle kòmanse l. Epi m panse moun kap vini ou byen moun ki la yo e ap fè rès la paske m panse gan pil ti jèn ki antre nan bagay sa menn travay yo pa jwenn paske m sonje pandan m ench menn m tap fè inogirasyon ti bagay m ou konnen m fè a e gan pil nèg ki di monchè m pap ba w manti menn mwen menm m manyen zam men m ap idojere sa. Pa bliye, chak samdi dimanch nou gon, nou gon, nou gon tyatè plat nou fè. Se nèg a zam k ap jere l kòmsi ki, ki la pou nèg pa fè dezòd. M panse si leta t ap fèmen l gen zam li te ka retire nan peyi a men. Gen anpil ti jèn ki nan sitiyasyon difisil, se zam nan yo fòse pran, men yo konn rive nan yon moman kote ke yo di bon, ok zam nan twò cho nan men yo, Yo bezwen yon aktivite pou yo fè e m panse ke ou enplike w nan sa afon. Gen anpil ti jèn ki ale an Repiblik Dominikèn, genyen ki ale nan peyi yo k ap wè nan ki manyè yo kapab kite peyi Dayiti. Ben w ap kontinye. E pandan w di sa anpil ti jèn ki ale nan peyi yo, m ap salye yon zanmi m pa bezwen site non l, l ap konn kiyès ki Jeremi k ap tande m la nan moman an, pase m konnen s on fan emisyon an misye ye. Map salye misye, misye pat konnenm sou sòl la non, misye pat konnen men m panse gen kontak m pèdi la, si telefòn nan t pèdi se sak fèm bezwen rekipere telefòn nan pase m gen dokiman sou li m bezwen epi m panse map fè travay la pli serèl pou nou. M santi moral ou wo kanmenm paske malgre sa ki rive a W ap pale kanmenm avèk kè souri o lèv. Ou ta sèlman swete ke sitiyasyon an li menm li chanje nan peyi Dayiti e ke tout jèn kapab jwenn yon aktivite pou yo fè. Ou konn sa k fè moral mwen wo, Elwood? Se paske paspò m pèdi nan peyi m. Se pa yon moun, yon etranje k pran l k al nan peyi l avè l. Sa di m konnen m ap jwenn li. Frè m yo ap fè m jwenn li, Elwood. E sa k fè m ap ri, m ap pale paske m konnen se nan peyi m. Se kòmsi m te ka di w. M gon kòb ki tonbe se nan anndan lakay mwen l tonbe epi m pa fè tèt cho. Emisyon sa m panse ke li pral gen anpil kòmantè e ou menm tou ou pral oblije reponn ak kòmantè yo paske pral gen anpil moun k ap di w bon sa w te bezwen nan vye zòn cho sa tou senpleman men ekoute kant on nèg ou se timoun geto ou ta toujou genyen anvi pou pile geto a. Wi nenpòt moun depi w te konn frekante geto mwen menm m fè l anpil m al jwe pou anpil nèg. E anpil nèg bon, nèg sa yo depi yo tande Ronaldinho yap konnen ki moun, ou konprann? Bat mal jwe pou anpil nèg, nèg yo konnen m. E depi ou te kan frekante geto, ou te kan pran ti diri 25 goud ou a lepòk, wap toujou vle frekante geto. Antouka n kapab di gen 2 bagay ki pou idantifye moun kap pale a la, se yon moun ki te konn jwe anpil nan geto yo, menm aviyasyon kote ke aksyon sa rive a, li te konn al jwe, donk si yon moun konnen. Vwa sa a e an plis ou te konnen jwè sa a ki rele Ronaldinho ebyen wap fini pa rann ou kont ke ben se evidan pou ta kapab ede li menm tou rekipere paspò la avèk telefòn nan e si oka mesye yo nou konnen yo tande emisyon sa anpil e yo ap tande emisyon an e yo ta gen entansyon pou rele w pou kapab pèmèt ke yo rekipere telefòn nan ansanm avèk paspò la se sou ki nimewo yo ka jwenn ou? M panse gen anpil moun la t konn nimewo RL prod pa vre so yo mèt rele RL prod sou nimewo l lan epi m panse m ap jwenn m ap Anben de tout fason m ap lage e nimewo a ankò nan premyè la m swete ke mesye nou kapab eh, gen yon ti brin jenerozite lakay nou pèmèt ke menm lè se yon moun eh, m pa konnen yon pèsonaj nan zòn nan nou kite paspò w la avèk telefòn nan nan men l epi li menm la kapab rele epi nan fè kontak pou kapab rekipere. Bon mwen panse ke si se ta evidan pou w genyen yon mesaj kanmenm. Bon mesaj m genyen bòt a leta peyi m menm. A leta peyi m. Ti jèn m ap gade la yo gen yon pakèt avni. Yon pakèt pakèt avni paske Yeswa 3 ti jèn map gade yo m kwè mwen menm m pi gran pase nèg sa yo m pi gran pase nèg sa yo se ti moun ou ta dwe retire zam nan men yo e ba yo lekòl ou byen panse menm ou gen lòt bagay yo ka fè avèk nèg yo ke se pa se pa kòm si ba yo prizon se pa tiye yo menm men se fè moral yo pale avè yo m panse Bon peyi chili menn ki gen geto tou gon pakèt geto men se pa se pa konsa leta jere nèg yo leta jere nèg yo yon lòt fason paske si yo bay zòn nan sal gen bezwen an m panse yo tande yon bal tire w ap wè yo ansèke l epi yo fòk yo konnen poukisa paske leta ba w tout sa w gen bezwen men se la pou m di w se paske nèg yo viktim nèg yo pa jwenn ankadreman ki fè sa ap pase bann menm.